Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men jist avan mwen kòmanse emisyon sila nou pap pale anpil paske nou pral lage yon videyo pou kapab ou menm wè epi kòmante map adresem ak avèk plizyè sektè nan peyi a. Premyeman, m ap adrese m avèk les bandits armes. Je sè ke vou regade RL prod. Mwen gade chanèl sa anpil. Si w pase nan geto yo chak swa, ebyen gen anpil nèg ame ki avèk telefòn yo, y ap suiv. Poukisa y ap suiv? Paske yo ta renmen gen nouvèl sou lòt geto. Eske pral gen atak k ap fèt sou yo? Wi se sa. Epi. yon ti mesaj tou avèk polisye yo. Men dabò fò m di nou ke nou menm mesye ki gen zam nan men nou yo, mwen pa enmi nou. Mwen se jounalis, mwen bay enfòmasyon. Anpil fwa mwen bay enfòmasyon ki fè nou plezi, nou kontan. Men si tout fwa mwen bay yon enfòmasyon ki ale. an defavè nou, fò n bat bravo tou paske sa n ap fè a se li k pa bon. Men mwen pa gen ankenn pwoblèm avèk nou, mwen pa enmi nou. Mwen kapab di yon bagay de gwoup sa a, li pa kontan. Demen si Dye ve, yon lòt pa kontan. Men se pa paske m rayi nou. E pou les policiers, je vous aime, nou la pou n pwoteje e servir. Mwen swete ke si gen yon ti erè, yon ti deriv ki fèt, Pou ke nou asime, epi travay la li menm li ap kontinye. Paske dènyeman nou sonje m te di ke li pa posib nan yon peyi pou bandi ap touye polisye. Se pou rapèl mwen fè tou sa. Paske m konnen ke sou chanèl sa a, anpil polisye renmen nou. Anpil bandi renmen travay la. Men atansyon, lè nou pale de sa ou fè ki pa bon, fò l aksepte. Allez c'est parti pour votre émission, on va regarder La dezyèm sekans de kesyon dechoukay la, paske gon atis ki di dechoukay la poko fini. Bon, m ta renmen konnen kilè dechoukay la ap fini paske se yon dechoukay an katimini la tou k ap fèt nan peyi a la a. Yo pa kite rès nan ti toni paske yo pati sou de jou edmi dechoukay. Gon kote yo fè yon gwo twou epi tout moun anvayi. Men mesye, lè w ap gade sa k ap pase a, pèp la grangou wi. Akote pwoblèm bandi. Pwoblèm ensekirite. Men pèp la li nan grangou. Eske w dakò? Pèp la li grangou. Si w wè yon moun mare kè l, li pa al nan dechoukay, li goumen anpil ak dignite l. E moun ki ale yo, se pa paske yo pa gen dignite non, men yo pa kapab ankò. Sa vle di, dignite a, yo pèdi l pou kèlke zè, ya va reprann li aprè dechoukay la. Bal ap tire, moun yo pote boure. An nou gade non. En tout cas, merci la famille. Un maximum de commentaires, un maximum de partage.